Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout moun anfòm jodi a se 17 janvye 2023 nan kad yon operasyon lapolis mennen nan tabar 60 nan aprè midi dimanch 15 janvye 2023 genyen 3 bandi ki yo menm selon langaj lapolis mòtèlman blese nèg sa yo fè vrèl pou peyi san chapo nan echanj de tir avèk fòs lòd yo zam ak machin Sezi nan kad operasyon sila, lapolis reyalize entèvansyon sa swit ak yon apèl telefonik yon sitwayen nan zòn nan, nan Tabar 60, ki fè kwè endividi ki gen gwo zam nan men yo pote boure nan kay yon jij de pè. Yon patwouy vit depeche pou kapab pran kontwòl sitiyasyon an. Parapò ak yon sitiyasyon konsa, gen ekip ranfò yo te solisite, 2. rekipere e fòk nou di ke lapolis kontinye solisite yon lòt fwa kolaborasyon popilasyon an pou kapab batay kont endividi sa yo k ap simen latwoublay nan peyi Dayiti. Kounye a nou pral pèmèt ou gade yon ti videyo kote ke kowòdinasyon près, relasyon piblik polis nasyonal atravè seksyon odyo vizyèl li prezante bay piblik la. Yon repòtaj sou liberasyon 2 otaj nan Moleya, se te dimanch 15 janvye 2023. Dimanch 15 janvye 2023, li te anviwon 7 è di swa, lè yon gwoup nèg ak zam debake kay yon fanmi nan Laplèn. Objektif lan se te pou anlve yon pwopriyetè otèl ki erezman te gentan chape poul li. Toutfwa, bandi yo deside ale avèk madanm misye ak tout yon sèl. Menm moman moun nan ap manyen pòt la, yo tou choute pòt la avèk yon kout pye, anpi tou yo tire, yo kouri antre anndan, yo anvayi nou. E apre sa, lè yo rive, genlè se 2 mari m yo te vin, yo pa jwenn ni. Lè w di m yo, kiyès sa yo? M pa konnen yo, paske se yon pakèt moun ki kagoule, yon pakèt jenn gason. Lè yo pran m, yo kagoule m, m pa ka kontwole konbyen, e te gen sou moto tou. Pran annik pran m, yo pouse m nan machin nan, M pat gade ki mak machin ap pake mak pase m pat konnen, se pat yon bagay mwen te atann. Men ki lè sa pase? 6 zè pral nan 6 zè edmi. Di swa? O wi. Nou konbyen yo te pran? Nou 2, mwen menm avèk yon ti sè m. Sou tout pakou a, mesye yo gentan pwomèt medam yo yo pral maltrete yo lè yo rive nan baz yo. M pa konnen sa yo ta pral fè avè m paske m se yon moun, m se sèvant Bondye, m te toujou di, se sa k fè m te toujou di moun yo, si bandi yo pran m nou pa bezwen bay yon goud paske m prè pou m mouri mwen. E lè yo pran m tou m di m se sèvant Bondye. Yo di madam ou pale twòp, m di m se sèvant Bondye, fò m ka di l. M di lakay mwen la gen selil de priyè. M di m pa gen vòlè lakay mwen. Yo di lè nou rive n ap bat ou anpil. M di ke volonte Bondye fèt. E Manik fèmen bouch mwen ba kòb la tire. Sa w tande a katouch fè mikalaw. Menm medam yo pa konnen kòman yo fè pa viktim anndan machin nan. Lè n tande tire a epi. Machin nan al frape nou min. Paske chofè a gentan pran bal. Tout sa, tout lè sa nou anndan machin nan. Nou anndan machin nan. Katouch, katouch men. Tout katouch ap tire epi m tande y ap frape nan vit la. Epi m ret kot sè m nan konsa epi te gen youn ki chita nan pòt li a. Epi l ap tire. Lè sè m nan kò m ap rele m, m pa reponn paske si l vire sou nou l ka tire nou. Li toujou ap kontwole nou. Menm lè l wè kawotchou yo gentan plat, l ap kontwole nou. Li poko desann. Se lè chofè a di mesye m pran bal m mouri. E lè al pral ouvri pòt li a, epi nou pa wè kote l fè. Epi l ap tire tou wi. L ap tire lapolis ap tire. Epi lapolis ranje kò yo nan kwen pou yo pa wè epi nou kouri. Nou desann machin nan nou kouri. Medam yo kouri al refijye yo nan yon kay avan lapolis te vin rekipere yo. Paske se yon baryè nou jwenn ouvri nou kou antre. Si la police pat sou menn. Yo pa tap vire depi yo te pran nouvel la machine nan ap vire nan zone nan yo menm pou yo te sou men yo tou pou yo ap bay zone nan sekirite nou tap viktim. Bondye mèsi anpil pou travay yap fè kenbe la e map konseye yo tou avan yo sòti toujou priye paske Bondye fidèl. Bilan entèvansyon an gen 2 otaj ki libere, yon bandi tonbe, 3 zam konfiske ladan yo yon fizi M4. Lapolis sezi tou 2 motosiklèt ak yon machin. Anndan machin nan, lapolis jwenn 2 plak. Selon enfòmasyon lapolis dispoze, machin nan ak tout plak yo, se vòlè bandi yo te vòlè yo. E yo deja fè plizyè kidnaping nan plèn nan avèk yo. Se lapolis Bon Repo ak komisarya Kwadèboukè epi komisarya Taba ki reyalize kokennchenn operasyon sila. E finalman polisye yo sanble frape wi la dimanch lan wè dimanch anpil travay fèt nan rejyon metwopolitèn pòroprens toujou dosye konsènan lapolis desè twazyèm chèf gang bwa kale nan gonayiv swit ak blesy pa bal makenson tilus alyas kenkenn twazyèm chèf gang bwa kale yon transfij nan gang kokorat san ras mouri nan lopital la providans nan gonayiv. Aprè li fin blese pa bal nan kad operasyon ant udmo Latibonit ak Brigad Dentèvansyon Komisarya Gonayiv nan lannwit 13 pou louvri 14 janvye 2023 nan Twou Sab, yon banlye nan vil sila, Makenson ak 6 lòt bandi te gentan chape poul yo men plizyè nan yo te touche pa bal. pami yo defen an ki li menm te ale lopital Lestè kote li jwenn arestasyon l nan dat 14 janvye 2023 epi yo transfere li nan lopital la Pwovidans nan Gonayiv. Desè Kenkenn ogmante list Bwa Kale ki genyen 5 mò en moins de 48 heures. Malgre lè bòn nouvèl konsènan lapolis men sa pa anpeche ke bandi yo kontinye ap frape nan divès zòn nan kapital la. Endividi ame kidnape nan dat lendi 16 janvye 2023 a nan fen aprè midi 2 moun nan zòn Kanapevè nan komin Pòtoprens. Bandi yo pa chome paske yo kontinye ap frape yè ki se 16 janvye tou pre lokal Meri Pòtoprens, kèk dizèn mèt sou komisarya Kanapevè, endividi ame kidnape 2 moun alòske yo te abò yon veyikil. Temwen yo rapòte ke kidnapè yo ki tap sikile abò yon veyikil mak Toyota koulè blanch. Rivren yo mande lapolis pou kapab efektye patwouy nan zòn nan yon mannyè pou kapab fè malfra sa yo pa vin fè kidnaping nan blòk sila. Arnel Belizaire reyaji swit ak sanksyon li di li tande peyi Kanada enpoze kont li poutèt li se moun ki ap kolede ak bandi, se moun ki alorijin vyolans nan peyi Dayiti. Pou ansyen depite Dèlma Tabar la, sanksyon sa yo se pèn pèdi, se kòm yon kou depe dan lo paske li menm sa pa t twò enterese l. Li te nan mikwo konfrè nou yo nan Tropic FM. Mwen salye tout fidèl oditè ak oditris Topik FM yo, tout kanmarad, frè nan Sim Agrikò a k ap koute nou. S on onè, on plezi pou nou fè yon ti bagou jodi an. Ekoute Daniel, mwen wè jodi a nou tonbe nan yon deklarasyon ekstrèm, menm entèlektyèl kounye a la ap fè apwòch ewone. Ekoute, lè yon peyi gen yon pwoblèm a yon peyi, li pran sanksyon kont peyi a. Jodi a, Arnel Bélizaire, jan m te di l otrefwa a, je ne représente pas Haïti. E m pa nan Iénayivwa a, Kanada. Kouman w ta fè vle jodi a pou Kanada di l pran sanksyon? kont Ayisyen. E nou menm n ap repete radòt sa a vre, n ap di Kanada pran sanksyon. Non men tout sanksyon ke lòt peyi pran kont lòt peyi yo, yo di apati de kisa wi ke yo pran sanksyon kont yon sitwayen lòt peyi si yo gen pou yo pran. se lè yo prann yo ok nan kont espyonaj yo pran yo yap travay kont enterè peyi yo lè sa yo menm yo avize peyi yo ke moun sa li pran sanksyon kont li men si nou menm ayisyen bon kòm sa yo mete sou moun nan la nou pa ka di gen gouvèneman pou kanada fè sa nan figi nou la epi nou dakò Desepsyon m se oprime mal oryante yo, sa yo rele nèg a zam yo. Se yo k desepsyon m paske m te toujou di yo nan eta vreman ke peyi a ye la a, se yon sèl elit ame k ap retire nou nan sa ke n ye la. Paske sa nou pran pou moun yo ofon se yon pakèt bagay ou konprann k ap siveye opòtinite pou yo parèt tèt yo pou yo ka pase pou pi bon. E lè w ap fè peyi Il nous faut des hommes et des femmes de caractère reyèl kapab de dire non. Mesye, lè w ap tande Edouard Paul nan entèvansyon l ap fè, li montre w ke se Jezi Kri wi ok ki ap desann la a jan entènasyonal la pran sanksyon kont sitwayen ayisyen yo. Bon mesye, lè nou gade pou nou wè ke nan moun nou kwè yo ki te kapab referans, nan moun nou kwè ki te kapab modèl yo, nou wè ke jodi an se yo menm ki se desepsyon an. Kouman w ta fè vle pou kèlkeswa rezon, mwen m te di sa, m goumen ak Lamòt, m goumen ak Michael Martelly men m pa janm enmi yo. Se sa w fè wè lè moun yo ap sòti ak sanksyon, ou pa janm wè Arnel Belizaire voye monte. M toujou di w ke lè moun sa yo fè sa, ou pa alèz sitou ke lè w nan vwayaje. Mwen menm, chans pa m jodi an, m fè yon chwa, m pa vwayaje e pèp ayisyen aksèpte m jan m ye an. Kouman w ta fè vle Daniel, mwen gen 10 zan m ap di kondisyon ke zam ap antre nan peyi an ki vin reprezante yon gwo danje pou sosyete an, yon menas. Men tout moun kap pale jodia yo te la ba wi. M ta renmen konbyen fwa moun ou wè kap pran le devan jodia kap apiye sanksyon men yo pa rann yo kont se yo tout ki pa anyen paske lè Canada ap aji konsa kont sitwayen oubyen otorite peyi w mwen menm m te fèm le devwa m te di danje a men kote ke lap abouti men yo pa janm pran mezi men yo vle ke mwen menm pou m al reponn fas frè m yo. Pa bliye ke Daniel nan mikro sa a m toujou eksplike pèp ayisyen an gen 3 kategori de nèg a zam. Gon kategori de nèg a zam ki kenbe zam nan se paske se sèl jan otorite bò isit respekte yo, yo bay enpòtans. Si pou wè Daniel m toujou di l lè y ap fè pwogram nan yon seri de zòn lè se nèg a zam ki voye ekri yo ki di yo men sa ke y ap fè gade jan yo resevwa l. Sa son kategori. Gon lòt kategori de nèg a zam, se respè ke li menm li konnen ke si l pa gen zam pou l enpoze l nan teritwa l lan e ke l ap pase pou yon kokorat. Epi gen lòt twazyèm kategori an ki se menm jan a lougawou, vòlè. Kèlkeswa sa w fè de yo, y ap toujou vòlè. Yon ti bagay sal ke m toujou ap repwoche. Men mwen menm m toujou di moun yo byen, kategori oprime mal oryante yo, Se politik map fè, mwen konn reyalite geto a. Mwen konnen konbyen ke se difisil ok pou yon lidè nan geto ke mwen rele oprime mal oryante pou m konnen ke kisa lap andire. Se li menm ki ranplase leta nan geto a. Jodi a lè Kanada a pou m wè ke kòm sa nou gen opouvwa yo la yo pa otorite k ap defann enterè sitwayen peyi yo, kòman w ta fè vle mwen se eli 2 pi gwo nan pi gwo komin ki genyen atravè la repiblik, Dèlma Taba. Se mwen ki te depite 2 nan pi gwo komin ki genyen atravè la repiblik dayiti. Kòman w ta fè vle Pòl pa pale avèk oprime mal oryante yo. Lè yo gen revandikasyon yo, sa vle di ke paske yo gen zam nan yo pa moun? Yo pa ayisyen? Kòm si e mwen ki te ba yo kat elektoral? E mwen ki te rele yo sitwayen? Yo pa vote menm jan ak tout lòt moun. Ou vle dim la gen moun ki pa pale avèk yo vizibleman ou menm kòm ou pale avè yo vizibleman moun konn ou konn pale avèk yo gen yon ipokrizi ou vle dim nan kesyon sa? Bon mwen menm Daniel mwen m toujou di pèp ayisyen an je parle de moi paske yo pat voye m marasa nan parleman an manda m te genyen an se mwen menm moun Dèlma ak Taba te bay e se pou sa m toujou di moun Dèlma ak Taba M pa pral chache ran nèg a zam paske mwen Arnel Belizaire m son nèg a zam se kisa w fè a zam nan paske premye metye m nan vi m se metye dè zam ke li ye mwen son militè e un bon m son fran spesyalis an blende ok mwen son bon anketè ok m gon mastè nan syans di konpòteman m gon phd an kriminoloji sè ke lè m rantre nan leta e pa favè yo te fè m. Mwen menm mwen konn sa sa vle di rezoud konfli, rezoud yon seri de pwoblèm nan zòn de non dwa. M ap fè l depi lontan. Pa bliye ke m di peyi an m patisipe nan 3 lit ame deja. Batay Kazèn Palè, m te militè an fonksyon. Batay 91 kont frap mwen te militè. Batay 2004 mwen te vrèman Rat pa kaka. Sèke m konn sa sa vle di. Jodi a, gen yon batay k ap fèt li manke yon liy ideyolojik ki vin fè sitwayen yo soufri viktim paske gen yon melanj ki fèt. Melanj la, sèke ou jwenn vòlè, vwayou, voryen melanje a bon mas. vin fè jodi a, ou pa ka pale de yon revolisyon reyèl. Paske nan lit, lè w ap fè l pou yon lit politik ame, li gen yon oryantasyon. Se ke moun ki pwòch ou yo, moun ki abitye nan zòn ou yo, se yo menm ki se tout kouvèti w, yo pa viktim. Mwen m konn sa sa vle di. E se pou sa m toujou di nasyon an, men pou ki rezon k fè ke mwen menm mwen pale ak nèg a zam. E m pa pale ak tout kategori nèg a zam. M vle nasyon an sonje l, m toujou repete l e m klè sou pozisyon sa. Mwen pa pale ak tout kategori nèg a zam. Men mwen son lidè enkontounab, mwen son kandida o sena e yon bon. ki gen zam yo se yo k mennen m fè kanpay nan tout zòn sa yo. Bann gade avèk avèk ou Arnel Belizaire pou l actuel kisa ou pral fè aprè rapò sa yo mete deyò kont ou an èske ou pral ekri otorite kanadyèn yo sou kesyon sa pou detaye pou w vin mande yo plis esplikasyon ki prèv yo genyen ki moutre yo di w nan kesyon kesyon zam. Ekoute M al fè yon bagay se pou ayisyen m ap fè l jodi a ayisyen pa reprezantan anyen pou kanada n ap al nan pèdi tan n pou l reponn nan nou pa vo sa yo jodi a nou pa gen ayisyen sa yo jodi a ki t ap mete ok moun sa yo nan yon sitiyasyon pou yo ta reponn jodi a ayisyen pa gen valè sa a devan mòd dirijan ke n gen la men mwen menm pou onè pa m. pou respè vrèman petèt pèp ayisyen an gen pou mwen, m ap ekri fòmèlman ok premye minis ok Justin Trudeau via son anbasad pou m di l ke depi dizan l t ap kritike zam k ap tranzite lakay li pou fè trafik, lefèt ke se de moun ke l te mete opouvwa k t ap fè trafik la sa pa t deranje l. Men jodi an, paske m pa rantre nan pran zam pou m al tire sou ti nèg geto parèy mwen yo ke m evolye avè yo depi lontan an, yo gen yon pwoblèm ak sa. Men mwen m ap di yo ke se vrèman desevan e se vrèman domaj se konsa ke yo konsidere l. Men mwen menm Anel Belizaire, m pa gen foli ran, m pa gen foli klan. M pa pral aji pou fè yo plezi pandan ke m ap bliye kote m sòti. Se nan geto a e la m fèt, se la m grandi, se la m evolye, se la m abite. Mwen menm m fon chwa m pa vòlè, m fon chwa m pa gang. E si m chwazi rete moun mwen ye a jiskaske m rive nan nivo sa, se pa Kanada ki ta al fèm chanje pozisyon bon zwazo bèk fè mezanmi ki zwazo bèk fè pa fèm chanje de pozisyon epi ou panse se Canada ki pral fèm chanje de pozisyon nan. Nou gen plizyè enfòmasyon nou vin pataje avèk ou nan kad emisyon sila. Daprè yon pòs ki sòti pa bò kote Yvens Desir notre confrère de Radio Scoop. E se sou Twitter li fè konnen madan Fabiola Dupoux Léger kidnape sa gen yon bon ti tan. N ap raple madam sa se sè maestro David Dupoux. Ayy bagay yo anpil nan peyi Dayiti donk vouz imajine ou sòti nan lari epi ou rantre Bon, ou di Bondye mèsi men ou kapab sòti epi ou pa rantre se la l pwoblèm. Vit kidnape, vit libere, kèlke zwa aprè son anlèvman a Tòksèl madi 17 janvye 2023 a, Fabiola Dupoux Léger jwenn liberasyon l. Daprè enfòmasyon nou rive jwenn ebyen fi sa jwenn libète li san li pa bay anyen. Ebyen, lè nou kidnape moun sa yo, yo pa gon sou pou yo bay. Sa vle di ke fòk nou pran pitye pou yo. Se le moman pou m ta kapab fè yon ti pale ak mouche Vitelòm, le senyè, le mètre Vitelòm. Vous êtes le roi du quartier. Vous êtes le roi de la commune. Vous faites ce que vous voulez. Men écoutez, un peu de pitié. Pitié dans le sens que des gens qui habitent tout près. Gen yon ti kras mansyetid pou yo. Moun sa yo bezwen viv yon ti kal vi tou paske li pa toujou evidan pou ke bandi sa yo ki yo menm nan zòn sa yo epi moun nan popilasyon an pou moun sa yo kapab konsidere nou kòm m ta kapab di bouwo. Men non, kant yon bandi nan yon zòn, aparaman premye bagay ki dwe vin nan tèt ou se pwoteje les gens qui sont dans la zone. Si gon pote boure ki fèt lòt bandi advers vini li atake, ebyen Se lè sa nou ta kapab di la vi de la popilasyon sivil li kapab an danje. Men ekoute, lè nou la, fòk nou pwoteje moun yo. Fòk nou pwoteje ti malere. Eske nou konprann? Se atitid nou an. Pa egzanp, lè m ap gade nan peyi Nijerya, gen anpil vilajwa ki konn gen pwoblèm paske lè nèg ki fè pati sèk Boko Haram pote boure nan yon zòn, yo koupe tèt malere yo, yo boule kay yo. Epi lè yo fin ale, lapolis vini, lapolis fè menm aksyon an, kòmkwadire nèg Boko Haram yo se nan zòn sa yo rete. Sa vle di ou wè, moun ki nwa yo, se yo menm ki plis ap pase mizè nan mond lan wi. Nou pase anpil mizè e n ap kontinye pase mizè. E sa k fè chak jou mwen menm m ap mande pou ke mesye sa yo Bondye kapab pale nan kè yo epi yon bon lè pou yo kapab chanje atitid. E lè sa a, anpil moun pral di e y ap wè tou, Piman an pat janm bon nan je poul. Paske si l pa bon nan je poul la, li pa bon nan je moun tou. Alò si n ap fè yon kalkil, se 3 kidnaping pou jounen an. Ah le chiffre se un record quand même pour cette journée, 3 kidnaping en une journée à Port-au-Prince, ebyen se la ville fantôme, se poutèt sa ou wè anpil moun ap di ben y ap kite peyi sa, yo prale nan peyi Etazini, puiske Joe Biden a anonse la bonne nouvelle, ben Se moman pou nou kapab fè valiz nou pou nou rantre nan peyi Etazini men moun ki gen plis pwoblèm yo se kiyès? Se moun k ap viv nan peyi Etazini paske moun ki an Ayiti yo kapab konsidere yo kòm avègle. Sila yo ki Ozetazini yo kapab konsidere yo kòm borgne men aparaman yo konn reyalite a men ekoute moun sa yo k ap prese yo ebyen yo toujou di yo Humm mezanmi fèt atansyon men lè moun ki an Ayiti a tande yon bagay konsa yo di ke se moun ki nan peyi Etazini an ki pa vle voye chèche l, ki pa vle m ta kapab di aktive dosye pou li tèt chaje. Bon moun yo pa vle rete nan peyi an e gen rezon pou pa rete nan peyi sila. Si w ale la Sendomeng w al fè yon kalkil w ap wè gen anpil Ayisyen ki ap viv. Santo Domingo, lè moun nan jwenn yon viza pou la Repiblik Dominikèn, ta kapab di se Bondye ki desann atè. Lòt dosye, nèg yo tire sou yon bakòp. Yo te al tante ale ak lòt papa ak machin lan. Jis kounya, yo pa ka di ki kote papa ye. Selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta sanble yo ta pran direksyon Vilaj de Dye. Ekoute, sa se pase o nivo de Badlavil. Badlavil, gen moun ki di m ke se bò kafeterya. Ben wi, bò Kafeterya se nan angle rue magazen de leta ebyen gen 2 polisye ki nan yon machin nèg yo pete bal sou polisye yo gen youn ki reyisi chape poul li e lòt la bandi yo daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou yo pran machin nan yo ale ansanm avèk polisye sila gen yon ti voice ki vini m ta kapab di ki korobore enfòmasyon sila. Bon wè bon wè lè w gen machin yal dèyè ke yo ret anba epi lòt polisye pou rejwenn yo pou n fè sa n ap fè a nèg yo yal dèyè m tande lòt yap tann pou yo pot machin nan baz e machin nan ki enpòtan lavi polisye a pa enpòtan li menm. Site Lavalas vin la mesye si nou vle desann desann yè ap koule anba. Lòt ti enfòmasyon mwen pote pou nou, chèf gang baz Pilat la Ezechiel Alexandre te jounen madi 17 janvye a nan kabinè enstriksyon par devan le majistra Jean Wilner Morin. N ap raple ke Ze a te jwenn arestasyon l se te dimanch 26 jen 2022 nan Carrefour Feuille. E konsènan la Repiblik Dominikèn, depòtasyon masiv la kontinye ap fèt, e si w abite bò kote fwontyè yo, ou kapab rann ou kont. Il y a des témoignages pour vous, voici. Premyeman se manman m apre manman m se gouvènman pa w. Sa k fè m ka di se manman m, si manman m pa ta rive mete m deyò pou yon fake bagay, m pa t ap rive nan eta sa. Se manman w ki te mete w deyò ki fè ke w ale Sendomeng? Wi. Pou ki rezon l te mete w deyò? Li mete m deyò, m te fè yon aksidan. Pandan m fè yon aksidan, li te di l pa p okipe m. Se yon tantan mwen ki te okipe m. Pandan ke m rive Dajabon la, m jwenn kèk ti travay, m jwenn kèk ti bourad nan mason bahay. Men mayèt la toujou renmen konpòtman m, jan m travay, avèdi m pa yon nèg ki pè travay. Li apresye m anpil. Men, gen de moun, li ka panse lè w ap travay nan yon lòt kote, se kòb w ap touche konsa. Epi vle pou m fè lèdmi avè tantann nan tandiske m fè nenpòt ke 6 mwa konsa 6 mwa edmi lajan lopital pa li lajan dlo pa li lajan rad pa li e menm lakay li m pa te gen e tantann mwen grann mwen kouzin mwen kouzin mwen an rele Snaïka Isaac da Jérôme Franslin e da Jérôme Frandy Lisiada Jerome nan enprevi va Ok se a ki laj manman w mete w deyò? Bon manman m mete m deyò a 16 ans sak fè m ka di a 16 ans m poko fin konpli 17 ans manman m mete m deyò 13 Novembre nan la li mete m deyò 13 Novembre nan li mete m deyò m pran wout bwa m pase mizè imajine w gen men m gen pye m jan y pete ak zanpoud. Gen koulèv, gen pye, gen y pete ak zangoud, men ni. Imajine w pou fè 7 jou nan bwa, ou va reyisi. 7 jou nan bwa san manje, san bwè, gen defwa panyòl ki konn pran konpasyon an nou, ap di nou men ki wout pou nou fè, ban nou kèk grenn diri. Ou wè sa m di w la? Nan ki zòn ou soti Ayiti an? La Wanament la menm. La Site Lalimyè. Site Lalimyè. Èske w ka bay non manman w? Ki mesaj ou ta renmen voye bay otorite k ap gade w, ap tande w yo? Mesaj m ta renmen voye pou yo se, m ta renmen menm kote avè yo, m ta pale avè yo mwen menm. Non, ou ka toujou, kòm ou pa ka menm kote avè yo, ou jwenn yon posiblite pou voye yon mesaj ba yo. Paske ou te ka pwofite moman sa. Pase m pa ka, se Ayisyen m ye, fò m travay pou m manje, pou m abiye, pou m viv. M pran swen madanm ak pitit mwen. Ou dakò avèk mwen? E si m gen mennaj fò m pran swen yo tou. Yon nèg pa ka di m pa gen mennaj, ou ka di m pa gen mennaj. Donk mentnan, mentnan, si kounye a la a m ap travay, m pa ka ap kouri, kouri demisyone pou nèg. Bon nèg yo ap vòlè, yo nan kòripsyon. Bon mwen menm tande byen, mwen m pa, mwen m pa, tande, m pa rete a okenn nèg sou latè. Gade, mwen, ta, ta, ta, mwen rete a 2 nèg sou latè, pran sa mwen tanpri. Mwen rete a 2 moun sou latè. à travers cette émission, donc on va décortiquer certaines choses parce que il y a le commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine qui a fait cette déclaration en disant tout simplement que bon lui-même euh, cette fois-ci il pas démissionné parce que les gon green boss dans pays à la boss ça les Ariel Henry. Qui ça s'est prouvé L'on regardé en déclaration comme ça. Donc euh, à travers cette déclaration, on est capable de dire tout simplement que commissaire ça donc il est capable d'accepter euh, pour lui soumettre à tout sa Ariel Henry deal. Parce que, pour lui, Ariel, c'est le boss. Paske si w pran yon nèg ki di ke l ap travay pandan 27 an nan administrasyon piblik lan, e li te revoke deja kòm komisè di gouvèneman paske li pa t vle egzekite yon seri de lòd ki sòti pa bò kote minis Rock Feller Vincent e deja te gen yon veritable polemik antre les deux. Donk jounen jodi a la a, ebyen dosye sa a kisa l ye dirèkteman? Se nan kad yon kontèks. tout afè patikilye genyen yon liste ki soti pa bliye yè m te fè nou viv video sila men petèt ke nou pat an mezi pou nou te kapab konprann li men jounen jodia la mwen vini avèk yon dosye tout afè konplè e pou nou kapab pi byen konprann li tande byen genyen yon antite nan lajistis lan ki rele CSPJ CSPJ an li defini konsa konsèy siperyè pouvwa jidisyè tande byen. Gen yon trantèn de jij, alò CSPJ an se li menm ki kwafe lajistis. Se pi gwo enstans nan lajistis lan, Konsèy siperyè pouvwa jidisyè. Nan kad pwosesis sètifikasyon majistra, Konsèy siperyè pouvwa jidisyè la, li enfòme ke genyen plis pase 30 jij ak komisè gouvèneman, Gen yon antite ki ap ankete e ki di ke moun sa yo, yo pa entègre. Lè yo di yon moun ou pa entègre, sa vle di ou kapab gen yon dwèt long siperyè, ou kapab manke konn li. Paske lè yo di ensifizans akademik, de prensipal rezon. Pòtoprens, le 16 jen 2023, Konsèy siperyè pouvwa jidisyè la li pibliye lendi 16 janvye 2023 a, lis yon trantèn de jij ak komisè gouvènman non sètifye, sa vle di moun sa yo pa nan lis lan, e te gen yon komisyon ki rele Komisyon Teknik de Sètifikasyon, yo rele li CTC, se li ki t ap travay sou kesyon sila. Komisè gouvènman. Pa bò kote tribinal premyè enstans Pòtoprens lan, Jacques Lafontant li menm li pami moun ki pa sètifye yo. Donk, non li pa nan lis lan, m gon ti blag pou nou alafen. Pami jij non sètifye yo, genyen Maitre Roosvens Marcena Demon, tande byen wi, ansyen journaliste, reporter nan Caraïbes. Supleyan. Jij nan tribinal de pè de Gresye epi tou genyen Jean Osner Petit Papa jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans nan Pòtoprens, Ramoncite Accimé jij ak jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans nan Pòtoprens, Gary Orélien, jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens, gen tou Ikenson Edumé, jij ak jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens, yo tout ekarte pou motif trè dekriye absans dentegrite moral. Sa nou sot di la yo. Jacques Lafontant, komisè gouvènman pa bò kote tribinal premyè enstans Pòtoprens ak jij. Epi jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens ekate li menm pou menm motif sa yo. Tèt chaje! Sa sèt an kout donè! A lopoze, plizyè majistra resevwa yo menm benediksyon Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè la. Pami majistra sa yo genyen Merlan Belabre, jij ak jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Pòtoprens, Dufrène Guillaume, Jij nan kou dapèl Pòtoprens, Auden Michel, jij ak jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Fò Libète epi Marie Florence Fils-Aimé, jij de syèj nan tribinal premyè enstans Kap Ayisyen. N ap soulinye ke majistra non sètifye yo y ap mete yo deyò nan sistèm jidisyè ayisyen an. Bon! M gen yon grenn bagay m ta renmen konnen nan list sila a. Paske m pral gade l byen. Eske yo sètifye yon sitwayen ki rele Muscadin? Konprann byen sa m ap di nou an wi. Eske yo sètifye Muscadin? Bon, antouka nan pwochèn emisyon nou pral genyen pou nou vini avèk detay sou kesyon sila pou n ta byen konnen eske yo sètifye ou pa komisè gouvènman Miragwàn nan ki se Jean Ernest Muscadin. Brèf, lis la la, men tèlman genyen non nan lis lan, e sak fè mwen pa site yo, si yon moun vle m kapab voye lis lan ba nou m kab transfere yo pou nou e pou nou kapab gen yon detay. Kounya la fò n di ke se yon veritab eksplozyon dans la République. Gen anpil nèg ou wè la ki konn ap bat lestomak yo epi nèg sa yo nan move zafè. Men, lis sa ki sòti a pral mete ajenou m ta kapab di sistèm jidisyè la. Pa bliye sa fè byen lontan depi lè Jovenel Moïse te prezidan il a pris la parole pour dire que ben écoutez li pran anpil jij ki kowonpi nan sistèm nan li nome yo brèf donk sa vle di ke kestyon sa a m panse ke se yon kestyon ki t ap bouyi depi byen lontan e sa te sisite anpil deba nan la sosyete jounen jodi a la ou wè gen anpil nèg ki ajenou men komisè gouvènman li menm li reyaji pou l di tou senpleman ke Ebyen sa pap pase konsa paske li menm, menm lè yo ta mete l deyò nan sistèm nan, l pap demisyone. Gon w grenn moun la ki pou revoke li se Ariel Henry. Bon tande byen, komisè gouvènman Jacques Lafontant, si non w pa ta nan lis sa, yo ekate w nan sistèm nan, ou kanpe la. Sa vle di ou kidnape pòs sa Ou konprann? Sa vle di tou senpleman ke 2 nèg ki nan administrasyon piblik lan se 2 moun ou pa kapab konte sou yo. Bagay la rèd wi mesye. Ann tande komisè gouvènman Jacques Lafontant ki li menm enpe deraye nan kad de reyaksyon li sou dosye sila. CSPJ gen yon gwo dwa de rega sou lè majistra Debout. Dwa de rega la fè ke, kòm majistra Debout a, komisè gouvènman yo, lè yo pran prete sèman se pa odevan dwayen tribinal kote yap egzèse konpetans yo a, donk yo oblije jwenn fèy de wout e m ta ka di CSPJ pou yo kapab al prete sèman pa odevan dwayen. E mennen, le wol di CSPI se limit a sa, e a sa selman. Je repran, le majistra debou, yo pa sou l'obedience CSPJ. Yo gon doit rega sou yo pa rapor avek lwa kreye la, e lwa sa a fè obligasyon pou komisè yo prete seman pa ou devan. le doyen du tribunal ou le komisè exerce sa konpetans, son pouvoir, e ke e patan de se prensip fòl prete sèman devan l, e yo ba ou òd de wout avèk e avèk doyen an pou kapab òdone prestasyon e resevwa prestasyon sèman komisè a. Donk, m etone tande ke yo ta ekate m nan sètifikasyon an alòske pou 2 rezon fondamantal pami tan dotre ki pa gen fondman dabò yo di m libere 2 meksiken nan dròg ki sot okay ki vin pòtoprens pou lajan adm pakè ki transfere pou se malvèrsasyon koni de tous nan pakè a li di ke m vòlè tout kò deli pakè yo e mwen reponn mwen di pa yon nòt de denonsyasyon. Konseye minis Dorcé moneye pou kapab enfliyanse 2 lòt konseye pou yo kapab kanpe anfas mwen nan bagay sa a, se paske jisteman yo te genyen akwentans yo moneye pa le minis Dorcé. E ki li menm te mande m 2 bagay pou m fè pou li m pa t fè yo, tout moun konn sa. Atande yon moman, atande yon moman, atande, j'arriverai. Mentnan, premye rezon an se ke. Se rezon dilè dwòg la m libere 2 meksiken se pa vre se fo sa chifon m ap reponn mwen egzekite yon arète pri an konsèy dè minis ke m fèk sot depoze la a nan CSPJ mwen egzekite yon arète pri an konsèy dè minis Sur l'initiative du ministre Dorcé, par lettre ambassadeur Mexique la te voye ba li, li te mande l, men gouvènman pran yon arete d'expulsion, li voye di m, fè suivi arete sa a pou ke mesye sa kapab antre lakay yo. E mwen voye nan prizon an yon ordre d'extraction, mwen di mete moun sa yo. A la dispozisyon de la dcpj pou les suites administratif. Mwen m tande nan lari a, yo di Bertho Dorcé te pran 200 mil dola nan men Meksiken yo, men mwen m pa konnen, tande m tande, men m pa konnen. Paske m pa t manje ladann, m pa t jwenn ladann. E m pa t bezwen ladann tou. Donk mentnan pou rezon sa yo e ke nèg yo fè konplo yo vle mete m deyò. Men m ap di ke piske komisè yo pa asijeti o règleman de prestasyon sèman de sètifikasyon CSPJ dan yo pa janm sètifye komisè yo. Yo pa janm sètifye yo. Donk se majistra asi yo sètifye. Donk pou ki sa yo di a yo vin avèk on bagèt majik konsa. Mentnan je suis prè. A peye le pri de mes fautes mesye sim fè fot yo vre e sim fè yo mwen e m di le l'ame fière et le front haut e map bay l'exemple ke si gen yon bagay yon fè reyèl yo repwoche m ki fonde map pot tèt mwen bay pakè kap komisè kap ranplase m lan pou yo mete m nan prizon e pou jij pou jij kapab enskri sou ka mwen oubyen yo kondane m. Ou pije pèn mwen ou byen yo blanchi m mele. E m di sa m di a m ap fè l. Men fòk rezon yo valab, fòk yo fonde. Vwala. E konseye sa a dapre ou ki sa li ta jwenn kòm premye e li anseye minis la menm? An men ankèt pou mennen sou li tou. E pa yo di ke madanm konseye a li te twonke l a madanm Massillon, Dwayen Massillon nan CSPJ e sa yo di wi. Yo di youn bay madanm lòt, youn nome madanm lòt nan plas lòt. Madanm li pa gen nivo akademik nesesè madanm. E madanm konseye Désir Nader, li mete l kòm konsiltan CSPJ. E l pa gen nivo akademik, li pa gen pyès. Donk si w ap voye jij la ale pou pyès, fo pyès, pyès mankan, voye madanm ou ale anvan. Pase madanm ou pa gen pyès pou te ba l konsiltan nan CSPJ. Men byen si, a men misye aktyèlman la, li nan yon kay l ap viv nan yon gwo moun, yon antreprenè, li pa peye. Li pa peye kay kote l dòmi depi lè l CSPJ. Sa yo se pa koripsyon yo ye? Sa yo ye? Ou lè pran madanm ou pou tronke l a yon lòt moun konseye. Sa sa ye pa koripsyon li ye? Tout se koripsyon. Donk kòman ou ta fè konprann ke pou menm enstans sa k ap statye sou konpòteman majistra a Debout Kwasi, se ou menm ankò k ap fè koripsyon? M pa konprann sa. Je suis perdu et je suis trop edènmi. Ou panse se yon dosye politik komisè? Men byen sur li politik e mwen menm m panse ke e. Antan ke mwen m gon fonksyon ofisyèl e politik m ap egzèse, m se reprezantan de lekzekitif dan le jidisyè e ke mentenan m pa asijeti ankò yon fwa o règleman de sètifikasyon di CSPJ. Alò nou konnen. Nan ki atant ou nan dosye sa a menm? Atant mwen se ke le CSPJ dwa se resezi pou ka jamè li pa janm antre nan sètifye majistra de bou yo. Paske pa gen dwa sa. Alò nou konnen komisè a ou pa gen ou pa gen yon manda, donk èske sa pa fistre Mario? Men byen sur, li pa ka pa fistre l se lòm mwen ye. Mwen m te di ke m pap demisyone ankò. M te fè l deja m pap fè l. E mentnan, m ap revoke, men y ap revoke m byen. Fò m revoke byen. Y ap revoke m byen. Ou gentan gen yon soupson pou al revoke komisè Lafontant? A mwen di w, mwen di w, m pa gen soupson pou al revoke, mwen di w ke si m pap demisyone, si m pa demisyone fò m revoke. M pa ka ret la etènèlman. Ou dakò m pa pè etènèl dezame? Dakò, m pa gon, m pa gon manda ki endefini. Mwen menm m la pou m ale, pou m vini m ale. Men m tou pou m ale fò m ale byen. Men komisè m konnen dènye minit jistis lan te fè anonsman avè w. Ki pwoblèm ou gen avè l? Li te mande m libere Soso La Familia m pa fè l. Li mande m libere Angela Estime m pa fè l. Li mande m libere nan odyans sur le benefis de la loi de Lespinasse, la Coabi m pa fè l. E ke mentnan, tant de lòt bagay ankò. Li te mande m bay konklizyon favorab nan yon demand men leve sou 4 polisye ki nan dosye prezidan an. M pa fè l. Ok, li fè lòt moun fè l, mwen m pa fè l. Aktyèlman, m pa di polisye yo yo koupab de sa yo pwechwa. Si yo pa gen anyen kont yo, yo ka libere yo. Dakò? Men bon, paske se kabinè l ki te fè dwa, ki te fè demand an men leve a. Koman yon nèg minis pou kabinè w fè demann an men leve? Sa nan pa de sans. E sa m di yo la a, e pa kounye a m ap di yo non. Chak lè yo pase m di yo wi. M di yo wi. Tout moun konn sa m ap di yo la a. Se men politik li e Pè Esperans k ap fè li. Tout moun nan CSPJ pè bouch Pè Esperans. Li te mande m klase dosye san suit. Dosye Moncheri a m pa fè l. E ke misye kounye a ekri. a lòt zwazimen parèy li, epi k ap pran kòb bnpad, k ap pran kòb anba tab, toupatou, epi yo voye di pou yo revoke m. Menm batonye de lòd dè avoka Pòtoprens mande revoke m wi. Pou kisa la a? Kòmsi, bon mesye tande, nou se jounalis, al mennen yon ankèt pou mwen sou komisè k te pase anvan m yo, gade degre de koripsyon yo parapò a mwen menm. Komisè, anpil moun pral di ke w te. Vous allez vous faire une idée, a tande. E pa sa, m pa reponn kesyon sa. Tande, m se chèf ap denonse, ou ka denonse m pa arete w wi. La denonsyasyon, dakò, li pa sifizan pou mwen arete moun. Ki sa ki nan koripsyon ki pou komisè a di? Ki sa ki nan koripsyon ki pou komisè a di? Ou pa ka di, ou pa ka di, non e pa sa, e pa konsè mwen di w ke, fon konparezon, e pa nan koripsyon mwen konsè, pou otan mwen di w ke, sa ou repwoche m yo, gade mande pou wè, degre koripsyon nèg sa yo. Eske mwen menm, se mwen ki kowonpi? An mwen kowonpi kounya a mesye? Ou pale ak nèg ki pase anvan m la a? Tout moun pa konn sak te pase, yo pa tande tout sa kap di, anyen mwen kòwonpi jak lavontan, bon tande bon nèg di konsa ke m gen gwo kay, bon m envite tout laprès lan lakay mwen, bon ann al aprè sa, siw pran ale bon map peye kòb machin pou tout moun, kòb moto, ann al avèm lakay la, ann ale pou nou wè kay mwen, filme kay la, bon tande men chato, bon ok kanpe, kanpe, m gen 27 an m ta menm pase sa mwen, sa map di la, m gen 27 an. Dan lag ministrasyon piblik. Gras a Dye m fout konn li mwen menm. M konn li. Sa m ekri yo bon, sa m ap di yo bon. Bon, kòm si m pa ka okay mwen te mesye, fò m te nan bapon. Pou m te fè m okay pou 30 mil dola ayisyen pou mete m choute dèyè m epi pou yo mete tout slip mwen deyò, an alò. Bon, Pyè Esperans ki pa konn li, on nèg te gadyen moun. Pyè Esperans se gadyen lakou l te ye wi. Li te gadyen lakou. Ah ben oui paske se pa konsa pou yon nèg ou entèvenu pa rapò yon dosye ki konsène ou e ki konsène tout yon sistèm. Brèf, e gen anpil nèg tou yo mete sanble yo pa ta dwe la non selon jan komisè la pale a. Il y a pas mal de reaksyon. Genyen de nèg ki di oui se byen yo aplodi liste. CSPJ mete deyò a men konsa tou gen lòt ki yo menm pa dakò. An nou swiv kelke reyaksyon o nivo di parkè de Port-au-Prince avèk sèten avoka. Se pa avoka kap pale la men se òm politik, sa map di la li pa angaje le bawo de Mibalè antanke antanke antanke manm ok. Mwen menm kondane avèk tout fòs mwen ke gagòt sa a CSPJ fè a. CSPJ fè yon bagay gagòt la, yon bagay de paspouki. E jè dè prèv a lapui pou m apiye se bagay ti zanmi ke y ap fè nan CSPJ. Wè w gade, premye bagay yo ap fè. CSPJ la pou y mennen ankèt, pou y fè mikototwa. Pi ka ap mennen ankèt. Kote m kanpe la nan seksyon sid la la a, nan tribinal de pè a, la gon koripsyon k ap fèt la. Ò, pou ki sa CSPJ pa pale pou la a avoka fè konsta, y ap mande w mil dola, y ap mande w mil senksan dola, y ap mande w uitsan dola. Ò, gon tarif jidisyè ki nan se katsan dola. Ò, pou ki sa CSPJ pa mennen ankèt la onivo. 2 tribunaux de paix de la République nan seksyon Sid la, nan Dèlma, nan Petyonvil, nan Pòtoprens la. Y ap mande w 1000 dola, y ap mande w 1500 dola. La pa gen koripsyon? Èske mesye CSPJ yo pa gen koripsyon la? Lè w ap jwenn fon konsta, y ap mande w 1500 dola pou yon konsta. Oh, se sa! Si yo te fè sa, m ta di y ap konbat la. Lage koripsyon kote m kanpe la. O nivo de tribino de pè, nan peyi Pòtoprens, ke y ap mande w 1500 dola, 2000 dola, eske CSPJ pa gen, pa gen, pa gen, pa gen moun pou yo fè la, e pas pou ki 1. Dezyèman, mesye CSPJ yo, e gen nèg ki konpetan ladan, men y ap di ke y ap fè yon fòm de Kontwòl! Men, y ap di Lafontan nan vòlè, y ap di Lafontan nan koripsyon, y ap di lòt jis nan Lafontan. Ò! Kiyès ki pral kontwole pyès nèg sa yo? Nèg sa yo, kiyès ki pral? Ò! Lafontan di w konsa ke koripsyon an blayi anndan CSPJ a menm. Li gen yon manm nan CSPJ yo rele Nader ki pran lajan nan men minis Bertho ki se yon vòlè ke yo te arete l deja. Bon, lè gen jij de pè nan pou afè dwòg. Or, se sa vle di ke si Lafontan ki nan vant bèf la, ki reprezante yon komisè gouvèneman Pòtoprens mesye. Se pa nenpòt ki komisè non. Komisè gouvèneman de Pòtoprens li anndan vant bèf la. Li avèk mi misyon avèk prezidan an. Li di w konsa, anndan CSPJ gen koripsyon, anndan CSPJ. Gen vòlè ladan or kiyes pou kwè 1 Twazyèmman map fon kout pale pou Pierre Esperance tou Pierre Esperance kap takle komisè gouvènman pòtoprens lan kap di sesi Bertho tou kap takle komisè gouvènman pòtoprens lan Nèg sa yo pa nan vòlè, pa nan koripsyon. 1, Mwen menm, Pierre Esperance ta sipoze retire bagay dwa de lòm sa sou li, pi mete tòj avoka sou li menm. Paske, tòj, tòj, e, e, tòj, e, Pierre Esperance, lè w wè yon komisè gouvènman monte, se premye moun ki vin nan koulwa komisè gouvènman se li menm wi. Li pa okipe afè dwa de lòm, li ap okipe afè dwa. Ò mwen menm menm, m ap retire, e, Paj mwen map bè pè esperans li pou non manman pi fim plede nan tribinal paske se ni pè esperans ni minis bèto ke se son vòlè nan tout peyi a konnen yo te ka pou afè dwòg konnen la yap di lafontan se vòlè la lè vit ke sa fè yo di lafontan se vòlè paske lafontan pa nan ekip yo pa nan ekip yo ò wè gade map gade rapò yo pwodwi a sa fè mal anpil nan rapò a gon jij de pè Sipleyan nan tribinal seksyon nò a mèt la Ò yo pa revoke l Mwen m ap di non li Mwen pa fout pè moun sa a Ò gon afè yon levèk yon dipiche yon levèk Yo fè sèsi fè dèyè Nèg sa son se se se Li pa dwat Li pa dwat nan nan nan nan tribinal de pè e nan tribinal de pè seksyon sek se se se seksyon nò a Al CSPJ pa ka mete yon vitin sou li menm pou yo pou yo pou yo pa la li Hein Dezyèman, sa fè mal anpil lè m ap gade yon komisè gouvèneman ki te Pòtoprens, mwen bliye non komisè gouvèneman sa a, mwen te gen pwoblèm avèk li menm, yo te pote plent pou li menm, li te lage de polisye nan afè vòlè machin. Mwen menm, Kebek Jean, Kebe Jean yo pa rele, Kebe Jean, yo revoke l. Bertho pran li voyel gonayiv kenbe jan se yon nèg ki pa dwat sòy kenbe jan son magouyèy tou mwen menm mwen viktim de kenbe jan e kenbe jan tou li lage 2 moun mwen li pran pa de 7 a 8 mil dola ameriken nan men moun li lage moun nan fèm pèdi kliyan nan pou afè vòlè machin oh moun sa mpa fè bri avèk li menm mpa pote plent nan CSPJ mpa pote plent devan komisè gouvèman an yo pa revokel an se lafontan revokel nèg sa yo nèg CSPJ sa yo se bay paspouki yap fè oh. Komisè Lafontan di Nadèn an vòlè nan koripsyon. Yon konseyè wi. An komè e tout sa komisè Lafontan di map pran an bon paske li andan vant bèf la. Li konn vòlè yo. Osi ap di se paske efektivman komisè Lafontan di yon bagay ki fò wi. Li di w ki se 2 moun li respekte. Li pè. Se Jezikri avèk premye minis lan. Anpi tout lòt nèg yo se vòlè yo ye. Ameriken ke demontre w ke li menm yap travay pou le gouvernement. Epi CSPJ fè yon vitin, fè yon kontwòl. Men CSPJ pa ka revoke Lafontan. Li pa gen pouvwa sa a. CSPJ, li ka revoke jij de pè yo. Ò, Lafontan ap aplike la politik penal du gouvernement. Hein! Se moun nan ki nome a, se li kapab revoke. li fon sijesyon, li di sesi sela. E pi dezyèmman, pou ki sa lè w pote yon plent ba yon kote yon jij kont yon komisè gouvèman, pou ki sa li n'y a pa eu de konfwontrasyon? Ou sipoze rele moun nan vin avèk de pyès a lapui, rele Lafontan, rele lòt komisè gouvèman yo, rele jij de pè yo, mete an fas moun nan, ò, le prensip mèm se le prensip kontradiktwa. Ò moun nan vin di w, li pote yon plent. Epi nòmalman apre sa ou revoke l epi ou bay yon sijesyon. E mwen sa ki vin rive mesye CSPJ yo, yo tout se magouyè wi. Mwen menm an ma kalite davoka, desizyon CSPJ pran an, mwen santi se yon trè bòn desizyon. Pou ki sa? Paske pa bliye mwen di ke mwen se kòdonatè adjwen Jasper James Samuel Avocat, yon strikti k ap goumen kont la koripsyon, CSPJ ki pran desizyon pou l pa sètifye kèlke majistra, sof ke m ap di m pa ta renmen se yon bagay politik k ap fèt. Mwen vle ke CSPJ sa yo genyen, desizyon yo pran an, yo gen prèv alapui ke yo pran bòn desizyon. Men si w se avoka mesye, ou pa ta ka la pou yon sistèm ki dekriye, tout moun konnen an Ayiti, tout moun ap plenyen di sistèm nan dekriye, E yon ògàn ki la se yon ògàn regilatè, ki la ki pou ap eseye ap eseye wè kòman omwen pou yo ka gen kontwòl sistèm jidisyè la, kounye a pou gen kèlke konfrè k ap denonse. Mwen menm m ap di, avoka pale a prèv nan men. CSPJ se yon ògàn regilatè. Si l pran yon desizyon, san nil dout li gen dè prèv palpab. Men kounye a, moun yo pran desizyon kont yo a, Ke yo konstitye avoka, al verifye pou wè, mennen des ankèt, si tout fwa ke rapò CSPJ yo ta yon rapò ki pa gen, ki pa byen fonde, lè sa o mwen moun ap konprann men kòman la jistis pran yon desizyon kon yon bann jij ki anndan sistèm nan pou kèk konfrè tole ap fèt nan radyo pou yo di non pa aksepte l. Bon ki sa yo vle? Eske sistèm nan dwe rete konsa jan l ye a? Nou menm nan JASMAJA men sa moun avoka nou di, desizyon yo se trè bòn desizyon mwayennan ke Sa kap fèt la se pa se pa rezon dòd politik, se pa byen moun genyen, moun friste pou sa moun genyen, se pa rezon moun genyen sa di se ta di se bagay ki genyen kont yon lòt kont lòt moun ki nan sistèm nan. Mwen ta renmen ke se si tout fwa ke desisyon an byen fonde mwen menm nou menm nan jaspa nou dakò l paske pa bliye Suchi a ankò li la pou l eseye goumen pou vrè refòm jidisyè. Li la pou l denonse moun k ap fè koripsyon anndan sistèm nan. Li la pou l travay pou detansyon prevantiv pwolonje. Une fwa ke CSPJ lanse sa, mwen m pa wè poukisa tout tonè sa nan repiblik lan, paske yon enstitisyon ki plase, li gen referans legal. Atik 70 nan lalwa rejisan stati de la majistrati, lalwa de 20 desanm 2007, li klè. Une fwa ke CSPJ li jwenn li, dapre ankèt li mennen, komisyon an travay, li jwenn gen moun ki pa dwat, li pa revoke moun. Li pwodui yon rapò, li soumèt li bay enstans ki denominasyon. Lotorite denominasyon se li menm ki de revokasyon. Men une fwa ke l pwodui rapò l, si moun ki plase pou. pèmèt aske revokasyon yo pa fèt kounya lè sa nou pral konprann nan ki repiblik nap viv paske si yon nèg gen dout sou li yo poko klarifye dout sa epi pou ta kontinye ap dirije lè sa map mande nan ki peyi nap viv mesi ankò jounalis yo nou gon gran travay poun fè nan peyi dayiti paske se atravè mikro nou se sak pral fè peyi a redrese epi pa gen pyès peyi ka fonksyone si pa gen jistis ladann tout peyi ou wè kap byen fonksyone se lajistis kap fèl mache. Ankò mèsi yin fwa, non m se Ismon Jérôme, kòdonatè adjwen Jasper Jamais c'est mon avocat. C'est du lourd, le rapport produit par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire concernant liste moun ki yo menm certifier ak liste moun ki ta dwe ecarte nan système judiciaire haïtien an. Nap suiv dosye sa pou nou konnen ki kote l prale parce que si rapport sila li pa gen yon politique de poids de mesure e gen yon seri de non yo ekarte moun sa yo toujou rete nan sistèm jidisyè ayisyen an ebyen on va les appeler Izo, Ti Lapli, Barbecue, Lanmò San Jou et autres comprenez bien la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.